Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se mardi 7 mars 2023 nou kontan antre lakay ou e se parti pou set emisyon daprè yon tweet de konfrè nou Luckson Sainvil journaliste ebyen avèk nouvo kalandriye. Sila a, Tribinal Texas pa p deside sou pwogram Biden nan 7 avril ankò. Genyen pou yo te kapab panche sou rekèt 20 eta Repibliken yo nan dat 7 avril, men se pito nan mwa jwen, patikilyèman le 12 jwen. Sa se rezilta antant ant gouvènman ameriken. ak 20 eta k ap mande kanpe pwogram Biden nan. Annatandan yon desizyon pran, moun yo kapab toujou kontinye aplike pou pwòch yo ki ann Ayiti. Brèf, sa se yon trè bòn desizyon paske gen anpil moun la k ap kwaze ti dwèt yo e genyen eta repibliken yo menm tou ki swete aske pwogram sa li menm li kanpe. Gon bagay m ap di nou, anyen pa ka fèt nan mache prese. Bokou de jan di kote dèzetazini m'appellent pour me dire RL nou debòde. Malgre nou fin aplike, ebyen, se famiy la ki son an Ayiti, yo ap rele nou tou lè jou pou di nou, kòman bagay yo ye? Ki sa k tonbe? Non, moun ki aplike pou ou a, se prèske menm jan avèk ou li ye. Se de moun ki ap tann. E, sèzapèl a repetisyon, m kapab asimile li ak yon sòt de nwizans. E lè sa moun nan pral santi li anbarase, ou nui l twòp. Paske men sa pou konprann, imedyatman yon moun li aplike pou ou, yo ba l reçu, li voye reçu sa ba ou, menm jan w ap tann nan se konsa l ap tann tou. Eske nou konprann? Donk, apèl sa yo pou di kòman bagay la ye. Li pa de miz. Pito rele moun nan pou di eske tou va byen, eske ta manje, kòman jounen travay ou te ye, epi sa fini la. Genyen 2 endividi ki jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime nan vòlè machin. Lapolis arete 2 endividi ki fè pati yon rezo ki espesyalize nan vòlè machin. Gen plizyè lòt sispèk lapolis arete nan kad dosye sila. Kòdinasyon de près ak relasyon piblik Lapolis Nasyonal prezante sitwayen sa yo bay piblik la atravè yon repòtaj. An nou swiv. An Ayiti, toujou gen rezo k ap vòlè machin. Youn nan rezo vòlè machin sa a ap fonksyone depi kèk tan. Men se apati mwa doktòb 2022 a Jean Dodier Larieux, Anba kòd, anba kòd! alyas Bob entegre rezo sa a e se yon sèten Vital ki konvenk li antre nan aktivite sa a pandan li t ap ranje yon machin pou li e mesye yo t ap kraze yon gwòg. Kounye a lè fin banm koup gwòg la. Men e pa avè l l ap pale non, li pa ap pale ak telefòn nan yon lòt moun. Kounye a l di m, li di konsa, sèlman yon fason w ka ban mwen yon ti kòb, se nan vòlè machin. Kounye a, pandan m ap ranj machin nan, kounye a li ap pale avè m, li di m sa. Apre sa finaman machin an ale. Apre sa machin an vin an pàn ankò l rele m. Li di m, monchè ou ka antre nan mouvman an? M di non chè, mouvman an pap bon pou mwen non. Se mekanisyen Ganri m ye, m rekonèt anpil. Li pèsiste m, li pèsiste m, li pèsiste m. Lè li pèsiste m, bon apre sa m vin al ranjman yon lòt machin pou li. 23 oktòb, m asepte. Depi lè sa, Jean Dodier Larieux alyas Bob, 43 lane, nèg Mèje, deja vòlè 3 machin. Li fonksyone pou kont li ak yon zam li di li te jwenn nan yon bis Leyogan pandan li t ap sòti travay. Teknik lan senp, se brake chofè a pou vòlè machin nan. Men premye machin vòlè a, m vòlè l sou gran risk. M bay li Riyèl Vayan. M bay Jan Wobèl. Dezyèm machin lan, se nan Olimpik Sen Bafè nan l t ap lave. Twazyèm machin nan m pran lè avè l yo mare m nan. Se li m te pote bay pou yo te ban m pa m nan. Yo te ba w pa w kòm pa w? M te bay fè youn pou mwen. Yo te bay fè yon machin pou ou? Sa m te pran nan Richard Bassa. Kounye a yo t ap fè l pou mwen. Yo t ap fè l frèt pou mwen. Kounye a pou m te bay yon lòt. Kòman yo t ap fè l frèt la? Pran esplike m kòman yo t ap fè machin nan frèt la. Men, se trè fasil wi. Kòman yo fè frèt la? Se Jorobè avèk Vital, nèg sa yo. Misye se misye pwodiktè Chèf rezo a ba li 200 mil goud, alòske yo revann machin nan pou nenpòt 12 mil dola ameriken. Jean Dodier Larieux alyas Bob deklare gen anpil nèg k ap byen vire nan vil la ki nan rezo sa a. E lè m vin la, m wè sa k rele vòlè a. Yon nèg k ap vòlè, lè l mouri l gen rezon pou l mouri, paske l se yon iletre. Se li ki pran machandiz la. Premye machandiz la m bay la, misye ban m 40 mil dola. E lè l fè yo, l vann yo pou 12, 13 mil dola. Vòlè sa a, bòs la. Jan Wobè, Jan Wobè. A men kòmandan, vòlè a l pral vòlè m, teknik li ye wi. M pa met teknik nan, si ke teknik. M pa met kagoul. M pa met, m pa met kagoul. Men si m pral fè yon bagay la w pa p wè m. Paske m gen yon kepi nan tèt mwen. Lè fè m banik voup m parèt m kanpe nan zòn nan. ak lè. Mwen wè misye premye fra misye te lon machin li pale san lon tchekè blan ou mèt touyem la misye lon tchekè blan li kanpe nan pèt kafou a mwen parèt sou yon moto soti petyonvil vital relem li dim vin kotel pale mwen dim pa desann lèm parèt mwen vital li dim men bob nan machin lan lèm parèt mwen pa bay misye lanmen m pa pale avèl map toujou dil ou mèt touyem la m la pou laverite. Mwen pa konn misye m pat konnen rele laye m pa konn nonl. Premye machin m ba misye m ba li Riyèl Vayan yon machin dramatik non seren lapli misye rele Jan Oben mwen k ba li l lèl fin bal machin nan misye k kondi de ti machin blan la pa lola wi ti machin blan an te la m ba misye woulib m al metel deyò Dèlma Dèlma 30 misye misye rele Jan Oben ki se youn apre lòt genyen 29 ak 31 lane, entèpele pou vòl a men ame, vyòl, kidnaping, asosyasyon malfetè. Yo arete mesye sa yo nan zòn Kafou Floryo, komin Taba, byen bonè dimanch 5 mars 2023 a. Manb aktif gang Kraze Baryè ki gen nan tèt li Vitelòm Inosan, mesye sa yo nan gardavu an atandan swit jidisyè yo. Toujou sa ki konsène lapolis nasyonal Dayiti, youn nan moun ki te viktim kidnaping anba gwoup gang Vitelòm idantifye David Joseph alyas Ti Blan kòm kidnapè. Youn nan moun ki te viktim kidnaping anba grif. Gwoup gang Vitelòm nan idantifye David Joseph alyas Ti Blan kòm moun ki ta kidnape l aprè lapolis te fin prezante bandi sa nan kad yon repòtaj Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Lapolis Nasyonal. Li menm ankouraje lòt viktim yo pou kapab pote plent pandan l ap prezante bay piblik la yon repòtaj. Yon di m rele. David Joseph. E tout non sa? Wi. Ki not non ou gen anko apa de sa? Dev. Dev la toujou nan menm David la. E pa ou ki rele ti blan an, gen ti jwèt nan ti blan an? Pa gen ti blan nan. David ou pa konnen yo repwoche ou nan gwoup gang vite lòm, nan plizyè lòt bagay anko, nan vòl de veyikil, vòl men ame ame tou, ou pa konn sa yo? Non. Manti nap fè? Bakal ap di nap fè manti men konn tèt mwen. Nan kad operasyon Tònad 1 ke lapolis ap mennen kont gang Vitelòm nan, divès endividi te pran kòd nan jou ki sot pase yo. Pami yo, David Joseph alyas Ti Blan. Anba kòd. Se yon bandi ki enplike nan tout kalite zak. Poutan, lè y ap poze l kesyon, li vire lang ni 17 fwa nan bouch li pou l bay manti. Apre arestasyon l, pandan lapolis ap prezante l, Jean Francklin, ki te kidnape nan dat 7 oktòb la lakay li nan Taba, kote yo te asasinen madanm ni, Odette Gauthier Francklin, e boule li anndan kay la, idantifye David Joseph kòm moun ki ta kidnape l, e se li menm tou ki te fè negosyasyon ak fanmi l kote yo te mete l nan zòn Tòsèl jiskaske li libere. N ap raple ke menm David Joseph sa a ta patisipe nan zak asasinay ke bandi te fè sou ansyen direktè Akademi Nasyonal Polis la, Komisè Arrington, e zak sou Komisè Prensipal Robert Plezimon nan Taba, pou n site sa yo sèlman. Nan yon ti tan tou kout, li gen pou l ekstrade vè Lèzetazini. Li pral kay Biden, san paspò, san pèsòn pa aplike pou li. Kèlkeswa moun k ap fè yon zak, ou mèt tann tou w ap peye sa. Kanmenm, n ap egzòte popilasyon an pou yo pa ezite pote plent pou nenpòt moun ke yo ta idantifye kòm moun ki fè yo abi, ki fè nenpòt zak sou yo. Konsa, Direksyon Jeneral Lapolis la ap rive konbat enpinite a. Lapolis di l ap miltipliye patwouy yo o nivo de Belè. Lendi 6 mas 2023 daprè yon videyo ki pibliye sou paj Facebook enstitisyon an ki montre E yon kartye ki konplètman vide? Daprè lapolis nasyonal deplwaman sila fè swit ak reyinyon kòmandman an ki òganize semèn pase a sou lidèchip direktè jeneral Frantz Elbé. Nan sans sa, lapolis ak inite spesyalize li yo miltipliye patwouy yo nan Belè. Sepandan, akote videyo sila, ankenn bilan deplwaman sila nan kartye. Sa a kote nèg gen gwo zam nan men yo ap afwonte pa prezante pa bò kote lapolis ki raple an depi mèg mwayen li genyen men li ap tout kote sètadi li partou yon mannyè pou kapab rive demantle tout moun k ap simen latwoublay patikilyèman nan Tòsèl, Pènye, Taba, Kanaran, nan Latibonit tout sa. Pnh la estime li nesesè nan batay kont gang ame pou kapab solisite sa li rele yon franch kolaborasyon chak grenn sitwayen. Bravo lapolis men ekoute, se vre sitwayen yo kapab kolabore men konsa tou yo pè, yo pè paske menm sitwayen sa yo gen dwa bay enfòmasyon konsènan yon gwoup de gang k ap fonksyone yon kote epi Menm enfòmasyon sa rive jwenn gwoup de gang sila a epi sa w tande a la a, se moun ki te bay enfòmasyon an ki pral prensipal viktim. Nou sonje sa k te pase nan baz 400 Mawozo, yon fanm ki vini nan dcpj li bay yon enfòmasyon, li poko menm rive lakay li, idantite l deja al jwenn lanmò san jou kòm moun k ap bay enfòmasyon. Epi, lanmò san jou li menm pase alaksyon, li matirize l li touye l epi li fè sakrifis ak kò a. Donk na va konprann. Batay Belèr, batay Solino, krache dife, je nèf, se yon batay ki pa gen rezon dèt li. Men ekoute, se Ayiti, se yon peyi k ap viv yon lanfè chak jou. Tout moun ki ladan l pa ka sipòte sa k ap pase a. Men yon senpl detay lakòz. Bal ap tire maten, midi e swa. Kraze yon katye plat! Lè fini pase pran Maya, epi tout nèg ap bat lestomak yo, yo gen laviktwa. Ou gen laviktwa, se sou pèp ayisyen an. Ou gen viktwa, se pou kraze yon peyi. Paske malgre tout lòbèy k ap fèt sou Facebook, men nou menm, n ap toujou la pou n kapab pote enfòmasyon ba nou epi tou denonse tou sa ki pa bon. An n kite w avèk Kempès, youn nan chèf k ap dirije Belè nan kad yon entèvyou ke li te bay konfrè nou nan RL Media Pro ebyen pou ta kapab eksplike sa ki ap pase a e li akize anpil moun notaman lapolis e Jimmy Cherizier ki yo menm patisipe nan masak sa ki fèt sou Belè. Nèg yo frèm yo vini la. Vini yo vini yo te gentan al fè reyinyon avèk krache dife, avèk jenès ou konn sa m di w lan pou yo antre nan zòn nan. Lè yo vini frèm men sa nèg yo fè. Lè n gade n wè e 2 cha nou gentan konnen e lapolis. Nou oblije repliye nou lè n gade n wè se nèg avèk gwo wòb kap soti andan cha nou gentan di sa epa lapolis se lapolis yo tap vini an inifòm an vini nou tap wè yo lè kounya moun nèg sa yo kòmanse ap ouvè moun a kout bal lè yo vòlè kabrit lè yo kase boutik moun yo met dife ladann ou konn sak fèm mal la lè wap gade gen nèg avèk gwo zam kap pase devan cha. Sa pa tire sou yo. La m di bon, nou pran nan konplo. Lè epa lapolis. Nèg yo piye mete bagay ki nan zòn nan frè m. W ap gad dezas ki fèt. Sa vle di cha vin pran yo, li depoze yo. Nèg yo lach. Lè yo dwe vini, yo vin a tout kò. Nou fè yon fas kare pase se 2 gwoup ame ki ap goumen. Vini avè, vini a 2 avèk tout zam ou, vin frape sa k pi fèb la pase. Brèf. Sa vin ka pi. Uhmm. Men pou ki rezon menm lap ee nèg yo ansanm avèk la polis ta vin fè pote boure sa sou nou anlè a bèlè? Sak ta ala baz? Bon m ka di w, m ka di w bon e yo e la polis li pral konn ansanm avè yo. Wa konprann. Lè yo met dife yo boule yon dam nan yon kay a tout timoun li. nan zòn nan. Nè yo vòlè dèlko on ap bay pèp la kouran ap klere pèp la nè yo fè on pakèt on pakèt on pakèt bagay e map di moun solino ou konprann nou pa nan gè ansanm avè yo la se yo menm ki mete ansanm avèk nèg 90 yo ki fè ou wè tout bagay sa yo ap fèt la. Paske nou pa nan gè avè yo. Men Kempès kisa w kapab di nou, kisa w kapab di lemond antye konsènan deklarasyon ke Babekyou te fè? Babekyou te di konsa se yon kidnaping nou te fè epi li menm li pral pote boure sou nou. Kisa w ap di lemond antye konsènan de deklarasyon sa Babekyou te fè e aprè nou wè lapolis ansanm avèk nèg Jenèf yo vin pote boure sou nou? Bon m di w frè m, sa e lach Paske w konnen misye son rena l ye. Misye konnen l pa yon pwa nan balans lan. Depi w wè misye bezwen e jere yon bagay konsa l toujou jwe kidnapin. Mwen m te di tout moun al gade. Bagay sa yo pa gen l nan zòn nan vre. Ou tande frè m. Pa gen l nan zòn nan. Bagay m te tande jounalis Teriel t ap di. Oh wi Babekyou te pale avèm Babekyou di lap rive sou mwen. Exactement! Nou te tande bagay sa a, nou te tande ke Kempès te fè yon kidnapping epi nèg yo ap pote boure sou Kempès. Se sa nou te jwenn kòm eleman denfòmasyon. Ap di bagay timoun, ap di bagay enspektè. An si frè, misye yon lach vre. Banm di, fò misye li menm, si nap fwape imigran nan mouda l nou fwape. Ou konprann? Yon sèl bagay map di lapolis. sa l fè an, l ap ba w yon gwo fòs. Ou konprann? Lòt bò a li menm, l ap kraze l. Ou konprann? Frè mwen vòlè a e Babekyou. Hein? Li gwo vòlè k gen la a. Yon vòlè rena. Babekyou ap fè tout zak nèt wi. Ou konprann? Tout zak nèt Babekyou ap fè. Hein? E l melanje la aktyèlman, melanje avèk nèg 90 yo, nèg Ti Manno yo ki gon ploton. Wa konprann. Kòman w twouve nèg kate resi yo gen nenpòt de ou twa machin san plak ki gen nèg a zam ladan yo ki gen polisye k akonpanye yo Dèlma? Eske dcpj t ba yo fè travay sa a oubyen eske se lide ou? Oubyen e chèf lapolis la? Non menm konnen ou pa konnen yo. Hein? Nèg sa yo yo t vòlè. Wa konprann sa m di w lan. Yo t vòlè. Ba yap jou bay kidnapin oh wi babekyou te rele kempès li di kempès oh lap prive sou li li tel bzwen manman kiyè lap tel met on chinwa ah tande on bon chinwa atè a poul bal verite ou konprann sa e difamasyon ba babekyou di gen kidnapin on enspektè swa simo beyidmo. ki nan baz mwen yo anlve plis yon ti moun di babekyou sal di an li manti nan sal di an m demantil fòmèlman swa l met grenn nan moudal ou konn sam diw lan li bezwen ri senmaten ri ti mas mete grenn nan moudal nap afwonte lapolis mete kò akote ou konprann poul met kòl akote hein ou konn sak fèm mal anpil anpil anpil pou wè decha vini Nou menm nou fè bak pou cha yo pou nou pa al nan fè afwontman avèk lapolis. Lè w gade wè se nèg avèk gwo wòb k ap desann cha a. W ap gade w wè si Manno desann, si Manno fè konnen kote l la mete ze l li pa ka pile a. Apre sa w tande an, nèg yo se kase boutik, anpi apre boutik, yo lage yo met dife. Lè yo pran nenpòt 4 medam y al dèyè a nan baz babekyou. Yo boule tou le 4 wi. Yo boule tou le 4 yo ze yo yo pran youn nan madan kem pè sou ki bò frè ki bò sa. Men eske nou pa gen idantite medam sa yo ke nèg yo al avèk yo a. Non se yon sèl nou gen idantite ladann ki rele Besi ou pa konprann Besi a se moun ki te dèyè a se ak nan 2 a se akoz kout bal li vin rete nan ritimas. sa e abi liye ou pa konprann abi fò TT lè TT ap pale fò TT pa kite yo bal manti paske gen anpil moun kap tande TT si wap nan bay manti nan bay manti si ou te gen on milyon ou ka desann a 400 wi paske yo ap yap ba ou ap ba diskou. Bon, a chak fwa gon pote boure nou wè se popilasyon an ki viktim. Eske pa ka gon chita pale pou wè kòman nou kapab kanpe gè sa paske ti bwa, gran ravin, vilaj de Dye ki tap goumen tout jounen nou wè nèg sa yo fon lapè. Eske pa ka gon trèv. Banm di w, wè se pou trèv frè. Kabou gen trèv. Wap gade ant avèk Delma 2 pa gen oken bout bal non. Gen nenpòt 2 ou 3 mwa pa t gen kout bal non, ki serye lòt bò sa. Sa k di n pral leve kout bal sa yo, e dèske nou mete nèg 90 yo deyò. Se pa nou k mete yo deyò non, yo met tèt yo deyò. Lepoukwa, si yon bagay fèt, nou rele w, m rele w, nou di an n pale. Pa gen bagay nou pral vin sere moun nan zòn nan, an nou pale. Ou wè li? Kounye a nèg sa yo menm yo santi yo pa gen fòs. Yal fè alye ansanm avèk Babekyou, yal fè alye ansanm avèk Pèse ki se Jan Gaze nan ki chèf krache dife an. Yal chache yon pil atou pou yo wè si yo te ka vè vin fè masak sa ou wè yo fè nan zòn nan. Sa e lach. Ou pa konprann. Epi yo vin akonpanye yo jwenn 2 blende pou vin mete yo atè nan rue Timas. Pou yap se inosan. Ou konprann sa m di w la frè m? Kempès èske w ka fè yon evalyasyon dega, kantite kay ki boule, moun ki ta mouri anlè Bèlè? Ni nan Maya a? A frè m pa kache di w, si se pou kay m pa ka evalye, si se pou moun nèt y avè yo m ka di w m gen kontwòl moun Mwen te santi mwen ya yo foye dèyè ya yo boulel tande apre ou ka jwenn nèg yo nan zòn bas ya wap wè nèg yo boule 3 moun ankò pi wo zòn bò senmichèl nèg yo si yon chofè moto yo boulel paske nèg a sot anba lè sa yo moute sou nou nan rankontre yo poutèt chofè moto a sot anba li moute yo pwente sou li. Pou chofè moto a l panse se menm nèg pa m yo k anlè a pase nèg sa yo tou de nwa donk yo siye l yo boule l anpil moun konn sa ok avèk on nou gen yon dam ki boule anndan yon kay a tout on timoun e on met dife a tout timoun nan avèk dam nan anndan kay la. Ok ok ok Ebyen Kempès nou tande bagay yo men kidonk nou menm nou ta swete gen yon lapè ant nèg Jenèf avèk nèg Bèlè yo, nèg Maya paske plizyè fwa pote bouyi a fèt nou wè gen anpil moun nan popilasyon an ki tonbe. Men e bò kote pa w èske pa gen sòlda ki tonbe nan kad batay sa Kempès? Non ou konnen. Depi gen goumen wap toujou gen e pa sèl inosan wap toujou jwenn ou gon grenn avèk de grenn ki mouri kanmenm. Ok ok nou konprann. Ou konprann sa m di w lan. Ebyen Kempès mesaj la pase, mesaj la pase nou tande bagay yo, nou konprann bagay yo antouka e N ap swete lapè retabli anndan nan Bèlè e n ap swete tou gen yon trèv ki bay ant ki pran antre nèg Jenèf epi nèg Bèlè, nèg Maya yon fason pou popilasyon an kapab retounen lakay yo. Yon sèl bagay m ap di ankò, lapolis, swa w ap fè yon travay, w fè yon travay serye. E pa nan bò m nan pou w vin fwa. Se konsa, ou konn sa m di w nan, gen bò Babekyou an, swat se w ap lapolis ap fè yon entèvansyon, ou konprann, ou vini nan ri Simas, nan Bèlè, ou se anpil kout bal, moun pran bal, moun mouri, fò w ka fè sa ni nan kat ni nan sis. W a konprann? Ou ka fè sa ni nan kat ni nan sis. Lòske m vin wè E pa lapolis vre paske map toujou di fòmil nèg sa yo mte wè epa lapolis non ap gade nèg a djed pye kanbwa e nèg a djed pye kanbwa sa m idantifyel ke se makendy makenson 90 e menm lèl te anba kagoul m dekouvril map gad ti manno menm lèl anba kagoul m dekouvril kap desann cha a nèg yo lach. Nèg yo lach anpil. Epi Babi banm di w byen cheri. Wè mwen menm, wè lè nèg a map goumen ansanm avè l, m pa chache ap di sa l pa fè. M toujou mete grenn nan mouda m. Eskize espresyon pou moun kap tande yo. Ou tande, pou m mete ponyèt avèk nèg la. Ok e m bay chache ranfò lapolis bagay pou m fè manti pou m di yo wi e babekyou fè kidnapin li lakay li m pral dèyè l non sa e lach sa yon moun pa fè piga di l fè l ok babi pa vè sa w ap wè swa ap mete pwen nou ann met pwen si n ap fè yon trèv pou pèp la pou pèp la reviv kòm ou te di m te tande te te di. ou te rele kempes ou konprann sou ki nimewo te rele kempes lan pou te di kempes la ap rive sou li dayè ou pa konn nimewo kempes ok ou pa konn nimewo kempes ok di babi pou mwen sil bezwen fè yon bon goumen avèm pa di kempes gen kidnapin li pral vin dèyèl sesi sela tout se manti l fè. Ok kem met ponyèt nan ponyèt epi nap afonte sa m vin kalifye m se tankou son 2 nèg kap koze avèk on fi oye sa w wè pa jènjan an lap bay manti poul venk poul konvenk fanm nan ou wè nèg ki jènjan an si mwen map koze on fanm lòt sa lòt frè sa ap koze on fanm ou konn sa m fè. Mesi ak jan m de yo m pa pral di wi misye se x misye se z lè sa w pa jèn jan an ben de menm tou m vin wè misye pa en pwa se misye k ap di e wi ke e baz kenpèz gen kidnapin la vini e manti ok avèk TT m toujou tande w cheri pale sa w ou wè epi chinwa w lakatè a fè l ba w bon enfòmasyon se pou sa w p ap tèlman ap gen moun k ap tande w. Ok mwen m renmen tande w. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.